Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon nou prale nan departeman de l'artibonit a midi 44 minit on a reçu un mesaj e mesaj la kòmanse viral sou rezo sosyo mesaj ki di nan moman nap pale la bandi nan baz gran grif savyen ebyen ki gen nan tèt li chèf gang Luckson Elan ap anplwaye anpil estrateji pou yo kapab asasinen yon polisye ki nan blende ki konn travèse machin sou wout Morodwè, Lyankou, bandi yo enstale plizyè kòktèl molotòf nan plizyè kwen nan zòn sila yon mannyè pou kapab rive atake blende a lapolis ki nan zòn sila, polisye yo ki anndan cha a, un maximum de. prekosyon paske nèg sa yo se anpil strateji yap fè la yon mannyè pou kapab kreye anpil panik paske fòk nou pa bliye nan dènye tan sa yo nèg sa yo fè anpil kidnaping anba yo touye anpil moun donk si la polis li menm vle nou ta kapab di pèmèt yon ti kalm tounen nan zòn sila ebyen yo pap dakò men fòn di ke tou M pa vle sa k ap pase la a pou l ta antre nan yon lojik kòmsi komèsyal, kòmsi dè polisye ki yo menm ap antre nan lojik fè biznis. Konprann byen wi! Polisye ap pran moun pou al pase moun, y ap peye. La a se ap yon dezòd total paske e lòt moun ki bezwen sèvis, lòt moun ki gen ti bagay yo bezwen al pwonmennen nan lòt mache ebyen yo menm tou fòk yo jwenn sekirite. Brèf, antre nan va a, metrize de nèg, anpe pli lwen. Pran anviwon twa lòt moun vivan ale avèk yo. An retou, pran yon lòt sòlda pou mesye Gabriyèl. Fè l pase mizè, trennen l, touye l ak kout blòk. Moun pran gaz. Moun pran bal. Sa se yon bilan ki poko fin egzostif nan batay ki te genyen onivo de Site Solèy. Reste avec nous, on va revenir. Depi gen batay nan Site Solèy aparaman gen anpil moun ki ap branche RL prod pou konnen kòman bagay la te ye. Paske nou wè yè mwen te sèlman rete sou enfòmasyon kote gen yon bò ki ap bay bwa kale. Ekoute, dan laprè midi. M di, M pral met pye m atè a. Dan laprèmidi, mwen desann nan Site Solèy. M pase devan Jakome a, tout moun fristre. Kounye a, gen yon zòn, m pap di ki zòn, m al nan zòn sa. Monchè, lè m rive, m jwenn detay yo an kè. E fò m di nou byen ke gen yon nèg yo pran pou Gabriyèl, se paske moun pa t kapab rale telefòn. Men si moun te ka rale telefòn. M tap fè ti video m lit li. Paske gen anpil moun ki tap gade sèn nan. Men tout enfòmasyon yo. Mwen ekri enfòmasyon yo an vrak. M pa vrèman gen tan pou m ta kapab aranje yo. Men pandan m ap kominike nou enfòmasyon sila yo, m panse nou kapab tou kwòdone yo nou menm tou. Tande byen. Je pèp fas ak je nèf. Gabriel pran 5 nèg tou vivan pou mesye Boston yo. Kijan misye pran nèg yo? La nou nan fil ide a. Pandan nèg yo nan var, yo bwè, yo manje, epi yo pran ti plezi yo, ebyen, Gabriel jwenn yon ti enfo, epi l pote boure. Lè l pote boure li jwenn, alò, sòlda li yo. Nèg yo nan var ap kabicha. Kounya, gen youn nan nèg Gabriel yo ki souke nèg yo. pou l leve. Pandan nèg yo leve, yo wè se zam ki pwente sou yo. Nèg yo ale pou yo fè bri. Nèg Gabriel yo di mesye, silans, mache, ann ale. Kounya nan 2 nèg sa yo gen youn ki di, si m mouri la a, y a wè m, si m al mouri nan baz kay Gabriel yo p ap wè m, m pa prale. Yo pase misye bal, sa w tande a la a, kout bal kòmanse pete paske. Bri bal sa a reveye anpil moun. Mesye Gabriel yo kòmanse avanse sou nèg Boston yo. Ebyen, Matyas pral mande ranfò. Mesye Pyè Sis yo gentan rive. Nèg Tayson yo gentan rive. Nèg Mikanò yo rive. Babekyou voye nèg. Men nèg Gabriel yo te gentan ap mache sou Matyas. Iska voye nèg. Men fò m di nou gen yon bagay ki nan tèt Iska. Iska wè si Gabriel ta vin stab nan Boston li pap bon pou li paske Boston dans les hauteurs. Sa vle di nèg yo ka ret anlè a y ap file bagay sou Belekou. Ebyen Iska pral voye anpil nèg e mesye yo pral frape Gabriel. Isca frape l nan bò pa l. Tayson li menm tou frape l nan bò pa l. Kounya nèg Gabriel yo pral oblije fè yon ti bak. Nèg je nèf yo fè mesye pyè 6 yo avanse bò pè tonm nan. Tande byen wi! La nèg yo pral pete bal. Sou nèg Gabriel yo. Nèg yo se pote minisyon epi Pete bal. Nèg ki pran bal se kouri ale lopital epi kanpe nan batay. Lòt nèg gentan mete strateji an plas epi gen mesye chòp yo ki yo menm pral pran kontwòl dèyè kwen mi. Nèg yo gaye nan tout kwen an kounye a nèg Gabriel yo pral oblije repliye paske nèg yo ap aji anpil kout bal sou pozisyon nèg Gabriel yo. Donk nèg yo oblije fon ti bak kite Boston epi nèg je nèf yo yo menm yo fè yon gwoup rete an rezèv kite gwoup Vilaj la Renesans epi pou si gen lòt pwoblèm. Jiske dan la sware m ta kapab di anpil kout bal t ap pete toujou nan blòk lan. Nèg je nèf yo, tande byen wi, nèg yo pral pran yon nèg tou vivan pou nèg Gabriyèl yo. Se nan zòn dèyè Kwen mi, presizeman anba mango a. Pou nèg ki konnen zòn sa byen. Ebyen nèg yo pran misye ak tout yon manch daprè enfòmasyon mwen genyen. Epi yo kraze tèt li ak kout blòk. Se nèg pyè 6 yo ki pran sòlda sa pou Gabriel epi yo pran yon bèl manch long pou baz la. N ap avanse. Iska gen anpil sòlda ki te vin oblije vin nan bò chòp lan pou yo ka antre bò pè Tom lan. pou te kapab frape Gabriel pou l fè bak. Gabriel gen yon filozofi batay. Tande byen sa m pral di a. Depi l rive nan blòk ou, depi ou pa reprezante sib pou li, nèg yo pap fè w anyen. Paske, donk avan yè swa, lè nèg yo antre nan Boston nan, ebyen nèg yo te kapab touye anpil inosan, yo te kapab boule anpil kay. Si se te nèg G9 yo ki te gen chans antre nan Bouklin, Anpil kay t ap anba dife. Fòk nou di reyalite a jan l ye a. Menm si te kapab gen de twa moun ki pran bal tèt se pandan echanj de tir. Men se pat de tir ki te fèt dirèkteman sou de sitwayen. Genyen de twa nèg. Depi w wè nèg sa yo nan gè a pou nèg je nèf yo, ebyen kapab gen lòbèy atè a. Tande byen, gen Alcindor, Ti Ronald, Obama nazè. Depi w wè nèg sa yo ap batay menm kote lòt advèsè a oblije ranje kò l. E depi w wè nèg sa yo met pye yo atè menm nèg Gabriel yo konnen nèg sa yo yo danje. E se sa k fè nèg yo te kouri o ti jan fè bak. Ebyen tande non. Nèg yo pran yon sòlda pou Gabriel tou vivan ak yon kadach. Zam nan rele ak 47. Men se jan l dire a yo rele l Kadash. Se Alcindor ki pran misye menm ak men pa l. Li antre nan baz li avè l sou boulva ameriken an. Ok! Ou wè nèg sa yo? Yo pa nan kache dèyè bout mi pou yo goumen. Se parèt tout kò w. Bal frape nan figi Obama, frape sou kò Alcindor. Tèlman nèg yo gen yon dimansyon sou yo, se kòm kwa dire nèg sè ou goumen tankou Ti Watson, paske misye pa t janm kache dèyè mi pou l batay avèk lòt nèg yo. Men, sèl sa m ka di, pa gen pa pèse. Se jou w ki poko rive tande! Alcindor. Nèg yo mete Alcindor nan lis nèg ki konn tire byen, tèlman misye fò. nan tire. Jan misye ap pete bal se kòmsi se yon nèg ki pase nan akademi tèlman misye bon sou dwèt li. Lè li fin frape nèg Gabriel yo bò boulva ameriken an, li kite boulva ameriken an li al frape Gabriel nan Boston ankò. Sèlman avan yè fò m di nou ke nèg je nèf yo mete chapo pou Alcindor. Nèg yo gen anpil nèg nan site solèy lontan depi ou di yo ti watson yo kouri ebyen kounya se al sendan depi ou site non nèg sa wap wè gen anpil nèg ki kòmanse jwe kwen fòn di nan zòn bò chòp la gen yon sòlda li pran bal nan pye pandan yo tap pwogrese dèyè kwen mi lè yo tap rive bò pè tonm nan ebyen Nèg yo mache ak tout moun ki pou fè degre pou yo wi. Humm tande byen paske lè nèg yo rive bò pè tonm nan gen kèk nèg ki te santi yo vle anjandre ebyen gon ougan ki te ansanm avèk nèg je nèf yo ougan an fè sa poul fè epi nèg yo pile bò pè tonm nan alèz sak fè yo te oblije rive bò pè tonm nan lèw pral pran anba Ansèy Jed Wilme a nan kontèks pou Gabriel ka fè nèg li yo repliye kite Boston. Gabriel te kenbe yon bon ti bout tan Boston nan men l. Ebyen, mesye je nèf yo debake, yo fè Gabriel fè bak. Si n ta fè yon ti rekapitilasyon, fò n di ke pou Boston, ebyen, gen senk nèg Gabriel te pran, li ale avèk yo. Epi, ta pral gen Youn ou de nèg m kwè k tonbe nan baz Gabriel lan. Men fò m di nou ke Isca fache. E se sa k fè nèg yo te anvi al pote boure sou Gabriel an granmoun. Gen yon avantaj Gabriel te genyen. Li te itilize do kay Kim lan ak konbit lan pou l te kapab domine mesye je nèf yo. Ebyen nèg je nèf yo vini ak 4 zam ki te. ki sanble ak zam sniper sa w tande a depi se nèg ki anlè kay Kim lan ak konbit lan youn pa ka parèt pwent tèt yo ankò paske zam sa a depi w parèt pwent tèt ou se wach e fò n di nan batay sa a tout nèg je nèf yo te voye moun epi genyen yon moun ki rele Babekyou ki li menm li t ap di nèg yo kòman pou yo pozisyone yo ki bay taktik ki jan pou avanse nan kad batay sila a. nan katye Boston. Enfòmasyon ke mwen jwenn sou tèren an, se ke pwojè douya gen yon bon pati ki aktyèlman nan men Alcindor ak twoup li. Epi Tayson li menm pa dèyè ak twoup li, mesye yo pap kite pwojè douya yo kraze yon va pou nèg Gabriel yo. Epi gen yon pawòl sòlda yo di afè chak fwa nèg yo antre Isca rele di yo repliye a, yo pap antre nan lojik sa ankò. Fò m di nou byen, nèg je nèf yo gen yon fason yo batay kòm si si y ap fè yon mò, yo p ap kite moun pran foto ni fè videyo. Men ekoute, sèn sa a, nou t ap gade l. Nou t ap suiv sèn sa a kote nèg yo t ap trennen yon sòlda Gabriel. Yo koupe yon ponyèt li, yo koupe pati siperyè li tou. Epi gen yon nèg ki di, piga. pèsòn fè video krim lan. Tèlman yo maltrete nèg sa a kout blòk. Fò n di ke gen yon sòlda ki pran ponyèt la k ap kouri moute desann ak li sou tout wout la. Kontinye konsa. Konsa nou tout ap pase. M panse gen anpil moun Site Solèy, nan komin sila ki pa vrèman konnen sa k pase a ebyen m panse ke nou ba ou yon maksimòm de detay sou sa ki pase a. atak sila a, men eske nou konnen Yeye ki se chèf Masyal lan, misye fache nan kad batay la paske Iska bay Alcindor respè pase l. Ha! Atansyon wi! Atansyon wi Jenèf! Anben, si Alcindor fè valè l pase w Yeye, sa vle di, kounye a se fache pou fache pou fè menm jan a Tiwatson, ou pèt yon batay entèn, ou konprann? Se sa pou fè wi. al laji kout bal sou Yeye, epi lè sa a, m pa konnen. N a degaje nou, paske e sèl sa k pou sove pèp ayisyen an. Se batay antre nou la, youn manje lòt, youn touye lòt, epi pou bagay la, pèp ayisyen kapab rale yon souf. Antouka, nou rete branche, a chak fwa genyen enfòmasyon konsènan Site Solèy, nou p ap neglije ba ou l jan n ye a. San wetire yon yota. Sa ka rive nan fason m pale, ou anvi fè yon pwosè de tansyon sou analiz mwen pou di, genlè misye ap apiye G9, genlè misye ap apiye Gabriel. Men, se konsa nou fè emisyon nou, se konsa nou bay enfòmasyon, nou pap janm nan gang. Nou pap janm sipòte gang. Gang nan peyi serye, se prizon.